Prezidan peyi Kolonbi an deside pou ke li kapab debake nan peyi Dayiti pou l vin ede peyi a puiske Li di, sa k ap pase nan peyi sila a aktyèlman, peyi pa l la responsab puiske kolonbyen yo te vin touye prezidan Jovenel Moïse andedan lakay li. Bay kou bliye, pote mak sonje. Medam, matmwazèl, se mesye, prezidan Aristide ki deklare, sa n ap viv jounen jodi a nan peyi Dayiti se rezilta koudeta 2004 la. Guy Philippe frape fò ou pral tande koze. Gwo pwofesi pou peyi dayiti men sa kap pase konsa. Sa genyen pwofèt yo se vye bagay sèlman yo ap wè pou peyi a. Antouka ou pral tande ansanm avèk 2 zòrèy ou. M te panse moun sa yo pa egziste ankò ebyen frè e sè byeneme ankò yon lòt fwa biwo swivi akò Montana a pale e denonse jan premye minis Ariel Henry ak lentènasyonal la ap mennen bak peyi a ebyen de jou an jou peyi a ap tounen yon lanfè pou pèple ayisyen an. Map fè ou konnen la polis nasyonal arive depoze la pat sou Kenòl Kapitèn yon manb gang kraze baryè trè trè enfliyan frè e sè byeneme nan vil Okay endividi sa ki responsab asasina Divès sitwayen nou pral prezantew li. Mwen envitew rale chèz ou chita fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjour bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew e mèsi pou fidelitew ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abone e mèsi paske ou pataje video a sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ayè e kont sa ki se te mal chèche sovè sovè riv anvan m mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se kokoye ann pa ti krik krak pou nouvo kontni nou genyen Papa m gen yon pye bwa, tout fèy li se lapawòl. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, peyi Kolonbi vle padone tèt li, li di l ap ede peyi Dayiti kont pwoblèm ensekirite k ap brase bil li. Prezidan Gustavo Perro. di ke li vle debake an Ayiti, rankontre ansanm avèk responsab yo pou konnen sa k ap pase nan peyi a, e ansanm pou yo jwenn yon solisyon pou ke yo kapab retire peyi a nan sa l ye la. Donk li prè pou ke gen sòlda kolonbyen ki debake nan peyi Dayiti, An efè, nan jou pase yo nou kapab raple nou Kolonbyen yo te debake vin asasine prezidan an. Donk si prezidan ayisyen an asasine, li santi ke Kolonbi responsab sa ke Ayiti ap konnen pandan dènye moman yo la a. Donk an se sans, li prè pou ke li debake nan peyi Dayiti pou ke li rankontre ansanm avèk dirijan yo pou l mye konprann kesyon ensekirite a e aprè ansanm pou yo wè kòman yo kapab ede peyi Dayiti soti nan sa l ye la. Donk medam matmwazèl e mesye ou kapab raple ou 7 jiyè 2021 asasen nan peyi dayiti mete ansanm avèk mèsenè kolonbyen te rantre andedan chanm kay prezidan yo asasine l e pou sa te fèt selon deklarasyon Rodolphe Jean nan vandredi ki sot pase a la li fè konnen ajan USGPN yo, li te ba yo kòb, lè ekip kolonbyen yo t ap pase rantre pou yo t al asasine prezidan an, yon fason pou ke yo te bay baryè lib, kite mesye yo pase san tire yon kout bal, ba yo pase degaje nou, lage pye nou, kite, kite espas la rapid, epi kolonbyen yo pase byen fasil frè e sè byeneme, yo rantre. Yo al jis nan chanm prezidan an, yo al ba li 12 bal, yo rache l, yo pete je l, yo kase ren l, m pa kache di w, yo kraze prezidan an an poud frè e sè byeneme. Se tris se grav pou w ap gade yon ajan USGPN frè e sè byeneme, inifòm ki sou li, zam ki nan men l, waw s on bagay ekstraòdinè, se bagay ki chè anpil. Epi wap gade mesye pou mil dola ameriken yo vann yon prezidan pou yon kaka aran ou vann yon prezidan sa vle di ou kapab wè tout nèg ki te bò kot prezidan bèl inifòm ap mache kès kès kès kès tout sou blòf donk si chak ajan te resevwa mil dola frè se sè byen eme ou kapab konprann demen si dyèvo ka achte yon bò peyi dayiti si w gen san mil dola ameriken ou ka achte yon bò peyi a Ou kach nou bo peyi a. Demin si Dye vle ou vle elimine Ariel ou bay chak sekirite ou mil dola ou fini. Eske ou konprann koman bagay yo ye? Atò koman ou santi ou pou chèf mesye? Pou chèf pou kantite tan ou pran pou ke ou kapab vin sa w ye jounen jodi a. Ou pase yon pakèt tan nan akademi. Ou vwayaje ou al pran fòmasyon. Ou ap sekirize yon prezidan epi pou mil dola amerik ou vann li. Mil dola amerik ou vann prezidan. Ou pral di m ou te bay baryè lib paske se pa tiye yo ta pral tiye se arete yo ta pral arete prezidan ou stipid. Eske ou konprann frèz e sè byen eme? Donk m ta renmen kwaze ansanm avèk ajan USGPN yo pou m mande kòman nou santi nou? Atò pou tout moun sa yo ap sekirize yon prezidan mesye, menm youn pa rapwoche bò prezidan pou di, mesye le prezidan, se sekirite w m ye, men gon bagay m vle eksplike w. Monchè, gon konplo k ap fèt kont ou la pou yo vin pran w anndan kay la wi. Men kilè, men kilè, men lajan k ap distribye, men sa k ap fèt wi. Atò nou youn, nou youn wi, Pa gen kouraj pou nou rapwoche bò prezidan pou nou di men sa k ap pase. Ki sa nou vo? Ki sa nou itil? Èske w konprann frè e sè byeneme? Pou tout moun sa yo bò kote yon prezidan, plis pase 50 ajan sekirite, chak ap resevwa ti kòb yo. Nou youn pa gen kouraj pou nou rapwoche bò prezidan pou nou di l konsa, ebyen men sa k ap fèt. Donk nou tout te bezwen touye l tou. Waww. Donk se yon konplo nou pot ko jwenn pou nou rantre kom etan done se pa nou menm ki pral rale zam nou tou la ebyen nou pran ti lajan nou bay baryè lib apre sa pou nou di nou pat konnen non. Imajine w katouch ap tire bò kay yon prezidan e chofè prezidan te soti l t al manje. Ala traka pou lave kay tè. Chak moun te resevwa ti pòsyon pa yo epi yo lage kò yo anba raje a. Epi mèsenè pa santre, l al fann tèt prezidan anndan. Kòman nou santi nou? Kòman nou wè tèt nou? Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila. Donk frèzesè byeneme, ou kapab konprann, lè ke ou annafè ansanm avèk moun ki pa ka kenbe grangou, sa ki ka pase. Lè wap fè chemen ansanm avèk moun ki visye sa ki ka pase w. Donk asire ke zanmi ou genyen yo, asire ke moun ki nan antouraj ou yo, se moun ki nan menm nivo ansanm avè w. Se youn nan rezon ki fè w wè boujwa a, li pap janm desann pou l al chèche yon malere pou l met bò kote l jamè. Lap chèche boujwa parèy li, lap konekte ansanm avèk boujwa parèy li. Paske menm si bagay yo difisil, l ap konnen boujwa a gen de betiz li pap janm fè, gen de pou lajan l pap janm chwazi vann li. Youn ap rele lòt pou yo pale, pou yo negosye. Men malere a nenpòt ti bouda monnen tonbe nan men l, tèt li pran van li, huh! epi l bay pase. Donk, mèsenè yo pa santre, yo touye yon prezidan, nou youn pa blese! Nou youn pa blese sa vle di yo selman vroup yo rantre epi yo klap klap klap klap klap yo mare nou yo mete nou kouche mesye bagay la tap twò fasil nan dòmi nou te ye pandan nap siveye kay yon prezidan pandan nap siveye kay yon prezidan mesye 24 sou 24 epi nou te nan dòmi avè di yo just parèt yo floup floup floup floup floup epi yo mare nou tèlman yo fò. E syès nou tap fè? E pa prezidan nou tap siveye, se prezidan ki tap siveye nou. Tout nèg sa yo antre, youn pa blese kay prezidan, nou pa kenbe youn an otaj, yo mare nou tout mete kouch atè, epi yo touye prezidan, yo soti, epi lè yo ap soti, lè lòt ajan ap antre, this is operation DEA, get back, yo ap soti byen alèz, se kòm si ryen netè. Okenn afwontman, lajan, mil dola ameriken nou vann on prezidan. Kòman nou wè avni nou? Kòman nou wè peyi apre sak fin pase la? Mil dola frèzesè yo vann yon prezidan. Avè di ou kapab konprann, ou ka just leve yon maten, ou bay nèg yon sigarèt ansanm avèk 50 goud pou l bwè kleren epi l elimine yon moun. Tèlman mantalite a ba, tèlman nou raz nan dènye nivo. Donk, antouka, prezidan Kolonbi a. di ke li prè pou ke li vin ede Ayiti fas ak ensekirite lap konnen, paske li vle ke nou padone l pa rapò avèk sa ki te pase a, pwiske sòlda kolonbyen yo te debake nan peyi Dayiti vin asasine prezidan Jovenel Moise andedan lakay li. Frèzesè byeneme, endividi sa wap gade la a, ebyen tip sa a li rele Kenòl Kapitèn. Misye se manb gang Kraze Baryè. Gang sa ki sou kontwòl Vitelòm Inosan. Ebyen frè e sè byeneme, bak dcpj, pandan yon operasyon bri te sipòte, yo arive depoze lapat sou misye nan Channmas pandan l t ap sòti nan vil Okay. Tip sa lapolis mete anba kòd se nan kad ankèt sou asasina mari Gauthier Francklin avèk kidnapin mari l ki se Jean Francklin, tou 2 sitwayen sa yo, yo se ayisyen ameriken. Donk, frè e sè byeneme, apre divès krim odye tip sa a fin fè nan Taba a, ebyen li te kouri l al kache kò l nan Sid peyi a. Donk, kiyès ki denonse l? Ou kapab raple w nan jou pase yo, komisè Richemond te mete anba kòd ti blan. Ebyen se tip sa ki denonse l ki di men kiyès li ye epi sa w tande a lapolis pral depoze lapat sou li. Aprè yon bèl bout tan nou pa janm tande yo puiske nou konnen premye minis Montana lage pye l, prezidan an m pa konn sa l devni, ebyen rès manm yo, yo mete kò yo deyò pou fè konnen Ariel ansanm avèk kominote entènasyonal la fè Ayiti tounen yon lanfè pou Ayisyen Dapre manb akò a. Nou pral li pou ou nan nòt yo mete deyò sa yo di, Nan yon nòt pou laprès, Biwo Suivi Akò Montana ak plizyè lòt ògàn akò sila a, tankou Konsèy Nasyonal Tranzisyon, Fowòm Politik Montana ak Platfòm Sosyete Sivil la, denonse sitiyasyon peyi a yo konsidere ki dejenere anba gouvènans Ariel Henry. Estrikti sa yo di yo konstate ak endiyasyon peyi a tounen yon lanfè depi chèf gouvènman an fin enstale l nan tèt primati. Vyolans gang ame ak gang k ap bay zam ak simen doulè toupatou, sitou nan zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, okenn katye pa epanye, Okenn moun pa egzante, timoun, granmoun, fanm ansent, tout moun ap koukouman anba kidnapin, kadejak, kout bal epi boukannen kadav yo kòm dènyè kout tiwèl. Ebyen diferan estrikti sa yo, konstate dapre nòt sa a ki pote sinyati James Beltis, Ernst Mathurin, William Jeanty ansanm avèk Bonivert Claude, estrikti sila yo kritike atitid gouvènman an ki pa fè anyen pou chanje sitiyasyon pèp la e yo lonje dwèt sou kominote entènasyonal la k ap sipòte gouvènman an san gade dèyè. Dapre Akò Montana a, estrateji sila a anvlimen kriz la pi plis. Pandan 20 mwa sa yo, gouvènman defakto a pa montre ni volonte ni kapasite pou adrese sitiyasyon mafreze sa ki trennen dèyè l paralizi prèske total aktivite ekonomik, sosyal ak kiltirèl ki sous lavi nan sosyete a. Pandan 20 dènye mwa sa yo, Ayiti tounen yon savann anba gouvènans PM defakto ak alye lokal kou entènasyonal li yo. Yo fè peyi a tounen yon lanfè pou pèp ayisyen an pandan peyi nan Karayib la menm Nasyonzini rekonèt responsablite Etazini pou kantite zam fannfwa l ap ekspòte nan rejyon an pou anvlimen banditis ak ensekirite, siyatè nòt yo denonse. Daprè Montana, tout inisyativ gouvènman ak kominote entènasyonal la pran, kit se entèvansyon militè, kit se sanksyon osinon akò 21 desanm, ale nan sans pou bloke tout inisyativ Ayisyen ap chèche yon konsansis reyèl, yo pito vin ede moun ak sektè ki responsab sitiyasyon enfènal sa a jwenn yon nouvo fòmil pou kenbe pouvwa a kriz la tenas, anplis yo ap ankouraje gang yo pran plis teritwa, monte volim vyolans lan yon mannyè pou kase rezistans popilasyon an, fè li mete ajenou pou sipliye zòt vin pote li sekou, konsa yo a jwenn manda ak lejitimite pou fè Ayiti tounen sa yo vle, BSA ak lòt siyatè nòt sa a kwè. Pou Akò Montana, devan konplo sa li enpòtan pou Ayisyen nan tout sektè mache kontre pou kanpe yon inite nasyonal anndan pèp revandikatif la pou manifeste volonte l ak angajman reyèl li pou rekonstwi Leta epi kondwi nasyon an nan direksyon pou l kapab kontrekare defi k ap boulvèse mond lan. Nan sans sa a, Montana di li lanse yon apèl bay tout òganizasyon ak tout pèsonalite siyatè akò 30 out 2021 an nan tout peyi a ak tout dyaspora pou rejwenn youn ak lòt pou mobilize epi ansanm mache kontre aktè nan tout lòt sektè konsekan yo pou yon inite istorik pèp ayisyen an ki li menm sèl sel kapab kapab soti peyi a nan sal ye la antouka nap reyini a goch nap reyini a dwat men youn nou youn poko janm ka rankontre ansanm ak lot pou ke nou kapab mete sekirite nan peyi a medam matmwazèl e mesye ensolit nou pou jounen jodi a. On ti mouvman kase zèl, sa nou panse? Mouvman! A wi kòmandan! Mouvman! Mouvman! A wi kòmandan! A wi kòmandan! Kòmandan pare! Yes! Mouvman kase zèl! Kase zèl, kase zèl! Kase zèl! Mouvman kase zèl! Kase zèl, kase zèl! Adje! Kounye a pou w kenbe yon pye, ki entansyon? Ou kenbe pye lòt la, mouvman kase zèl, epi. Pral tire pye sa epi pou l fè soperye. Ebyen ann swiv kòman sa prale. Pa gen pwoblèm fanmi. Oufman ka sezi l vaiss. Wouyy komandan m mouri. Non ou mouri vre. Ou mouri. Non ou mouri. Wè kolòn vètebral ou? Li krake. Apre sa lè w pa ka manje wa di se dyab kap dyab kap fin avè w. Ou pa ka mache, do w ap fè w mal dyab kap dyab kap manje w. Ou genlè pa wè frèzise. Gad ankò. Nan monchè menm jan moun nan frapel di ou wèl fè san men non sil te fè san ou tap wè sèkel pa fè san men ou kofre osi senp ke sa. Frèz e sè byeneme pwofesi pi rèd pou peyi dayiti mezanmi sa kap pase konsa sak pral pase nan peyi dayiti maladi oh oh an nou swiv. E konsènan de kisa mwen vin la, li voye nouvo kalandriye pou pèp lan, ke li te mete yon moun pou te fè nouvo kalandriye pou pèp ayisyen an. Sa vle di Ayiti pral gen yon kalandriye ki diferan pa rapò avèk tout rès mond la? Sa se nouvo kalandriye an ki sòti, ke li banm lòd yè swa, li dim sòti nouvo kalandriye an e pibliye l pou pèp ayisyen. Pèp ayisyen pa pral itilize kalandriye lepap fè l e lòt peyi fè. Sa. Enben ke Ayiti detache a mond lan. Ke Ayiti detache a mond lan ki istwa sa Bondye papa. Se nouvo kalandriye Ki ayisyen. diferans ki genyen antre kalandriye. Kalandriye sa son kalandriye ki parle de lalin nan avek jou komsi yo te ba nou lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ke kalandriye sa li pa gen ni 18 ni 28 de jou sa yo elimine nimewo sa yo elimine. Sa vle di la map soti nan 17 map tonbe nan 19. Map soti nan 27 map tonbe nan 29 Ki kontwòl sa Fin kase met nan bòl nou kòmè Paske se de nimewo iliminati ke yo ye Sa se kalandriye an mwen moutre tout moun li Ou kapab fè kopil ou sòti l ou kapab distribiye l paske li gen chandelya ki reprezante nan palmis lan. ok li gen lèt ebre an pou fè konnen ke nou son pèp jwif ki se pèp ebre an epi lalin nan se te nan lalin nan pou nou te kontwole jou mwa ane yo ok sa se kalandriye an sa se di kòmandman an mwen tounen avèl ankò li te voye di ke pou tout moun pran di kòmandman fè kopil metel nan papòt lakay ou pou katastwòf maladi kap vini epidemi yo non sèlman ou dwe lil e fè timoun lakay ou lil. E aprann yo li de tèt. Ou menm ankò ou gen pou fè 10 kopi pou bay lòt 10 moun ankò. E 10 moun sa a pral fè menm jan avèk ou jiskaske tout pèp ayisyen gen di kòmandman sa a nan men yo. Li pale ankò de pwofesi an, de di kòmandman, epidemi, fyèv, grip, gòj fè mal, yè swa ke mwen resevwa pwofesi an. Li pale de gratèl. Li voye medikaman. Li di medikaman an pa pou tout moun. Enben Bondye ap fè rasis kounya. Se ya voye medikaman pou grip, fyèv, gòj fè mal epi medikaman. Eeeeee ala traka. Gen moun lap tuye ansanm avèk maladi an menm ke w fè remèd la ou pap jwenn jistis ou. Ala traka. Li voye mande Yon fey mwen tande ki rele bal anmè m pa konnen l bale anmè. M konn bal anmè lè w gen gratèl yo rache yo met nan dlo yo benyen w avè l yon ti zèb kabrit manje madanm li plen ti grenn yo fwote yo lage nan dlo epi yo benyen w avè l pou la gratèl a te la deja madanm. Sa te la Sa te la deja M genlè ka fè pwofesi frèz e sèm M konn zèb sa madanm Yo te konn benyen m avèl lèm gen gratèl Lè map plede jwe nan tè m gen gratèl Yo fwote ba lanmè a Yo mete nan dlo epi yo mete nan solèy Li pral fè midi li byen cho Donk fèy la byen detèn Magloire epi yo kenbe w yo foub ou ansanm avèl humm m raple m ann ale mete pou le pèp ayisyen. Li pale de dlo, li pale de sitron, li pale de dlo tyèd. Ya yo konn mete dlo tyèd konsa tou yo konn mete dlo lanmè 3 bouchon dlo lanmè oubyen 7 bouchon dlo lanmè a pwovens lakay granmoun yo toujou gon ti boutèy dlo lanmè. Ti konpran pèp ayisyen. Lè w gen lagratèl, lè w gen lawoujòl pou yo benyen w pou yo met ti dlo w lanmè. Sa vle di la, m te konn medikaman deja, sa vle di Seyè a ka ban m pwofesi a. E mède sante moun. Moun nan gendwa pa ka jwenn dlo lanmè a, men li kapab jwenn sèl. Wè, m pa t menm konnen si w t ap vin avè dlo lanmè. Wè, vra la. Ay, vra, sa vle di resèt yo la deja. Y ap pran yon bokit dlo, y ap chofe dlo a, epi y ap vide sèl lan ladan l, y ap mete sitwon, epi y ap bwase dlo a. Y ap resite Som 51, Som 46, Som 91. Epi y ap pran, li mande pou tout Ayisyen gen pur lwil doliv lakay nou, pui doliv la, pou nou priye konsakre l k ap reprezante lwil sent. Si nou gen de parfum santi bon nou ka itilizel nan lwil lan pou bay lwil lan odè. Pou nou vide 7 gout nan dlo wa, sa se pou gratel la. Epi pou yo kapab benyen. Li pale gen yon losyon ki rele gala galocure ba Galocure? Galocure wi. Li di losyon sa le yo. Ya m konnen lè w gen gra lè w gen gratèl. Men se kwa se medikaman la ou? Men se tout medicament sa yo la deja ma belle il faut pas ainsi avec nous galon rete yon bagay ki nan galon wal achte ou konn achte pou 100 goud frères et sœurs lè wale lopital ou gen gratèl yo mezirel yo metel nan ti boutèy ba ou epi lè swa lè ou pral domi alèd yon koton. M pa sonje non l. Son ti poud li ye, yo mare l nan ti papye ba ou lè w al lopital timoun gen gratè l. Lè w vini, lè w ap benyen timoun ou sipoze pran ti kantite, li pike tou. Ou mete l nan dlo epi vin ba yon koulè mov. Èske ti konprann? Wi. Li vin bay yon ti koulè mov epi kounye a la pou benyen timoun nan ansanm avè l, pou netwaye pou l. Gon ti savon yo konn bay tou. M sonje tout medikaman sa yo pou gratèl bay m te pase maladi gratèl. Pa jodi a epidemi gratèl ap frape peyi a. Yo fin benyen, pou moun ki gen gratèl lan, y ap itilize l sou kò moun nan pandan 3 fwa pa jou. Apre sa li pale de pa dwe gen kanaval nan peyi Dayiti. Kanaval. la fini ane sa. E ou menm sitwayen di nou ki pwofesi ou resevwa? Tout sa wap fè ki koze prejidis ke ki pa nan plan Bondye ou dwe kanpe l paske wi tout bagay sa yo kisa li ye paske sak pral rive la li iminant. E sa m di a li iminan. Paske lè m sot Etazini yo te esplike m ni. Mwen menm pou Bondye pwouve m sa epi m voye je m te m te sou Bèlè m wè m sou Bèlè nan legliz Nazayen Belè la e pandan m nan legliz lan e map voye je m anlè syèl la m wè syèl la tou ble e m wè yon fam ki abiye tou de ble anlè a epi gon moun ki di m se fi sa k pral tonbe nan lamè a ki pral pwovoke tsunami an wi se finalman m konfime sa moun yo te konn ap di m nan paske m konnen Ayiti gen pou l frape men la. Nou bezwen mete lòd nan vi nou paske moun ki gen pwomès Bondye sou tèt yo menm si kèzwa jan sa rive yap la nan nouvèl Ayiti a. Pachou, Gon lòt mesaj ankò Bondye te voye pou 3 antite ki se komisè gouvènman avèk jij epi avoka kòm m konnen yo koute Matè Deba anpil Bondye voye mande yo nan pasaj yo sou tè a Depi lè yo ap egzèse metye sa a, gade byen pou w wè nan dwa Bondye te ba yo, li te bay siyati yo gen anpil pouvwa. Èske pa gen yon moun ke nou mete anndan penitansye nasyonal enjisteman? Nan konsyans yo? Wè. E si w konnen ke w gen yon moun ke w mete nan penitansye nasyonal k ap koupi anndan prizon an, e mwen menm m okouran gen yon eleman paske l te joure manman jij la epi jij la mete l nan prizon pou dizan, dizan an rive, Yo pwolonje 1 an ankò sou li. Misye nan prizon jouk jounen jodi a. Sa vle di, Bondye di yo, Netwaye kaye yo. Al vizite kaye yo pou yo konnen tout sa w konnen ki nan men w ke w te konn fè ki mal kanpe sou yo. Ou gen lajan nan men w, ke se lajan lòt moun oubyen kèlkonk sa l te ye a, depoze yo atè. Nèg ki marye plizyè fwa, ki gen plizyè madanm, e l al pi lwen ankò, li voye mande tout pastè yo pou yo priye pou pitit ki pèdi papa ki pèdi manman papa a manman yo gen malediksyon sou tèt yo yo mouri men malediksyon sa fòk li peye malediksyon travèse al jwenn pitit la Bondye mande tout pastè yo pou yo priye pou pitit ki pèdi manman ki pèdi papa men pitit sa pa gen moun ki pou chase malediksyon pou li pou timoun sa ka antre nan nouvèl ayiti a nan destine a. fok nou priye pou yo. Alelouya gen Bondye amen dòk frèze sè byeneme m espere nou jwenn kalandriye a e non sèlman sa tou nou chache ti bale anmè a pou nou benyen donk chay sot sou tèt li tonbe sous epòl frèze sè byeneme map diw byevini nan ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete Guy Philippe dòk nou raple nou deklarasyon sa an nou swiv ansanm. Tansyon la E prezidan Aristide? Menm twouve ke prezidan Aristide gen je chèch, ou di mwens li pèdi tèt li, li bliye kòman n fè rive kote n rive jodi a. Prezidan Aristide, men se ou menm ki kraze peyi a. Se ou menm ki lage peyi a nan twou ke l ye jodi a wi. Ban m raple w, petèt ou ka bliye. Prezidan Aristide, se ou menm pou rantre nan peyi a lè w pèdi. Pou wè w. Malgre tout lajan peyi a te nan men w, ou te kab òganize yon rezistans nòmal piske ou te gen anpil moun avè w. Se ou premyèman ki mande pou yo mete yon anbago kriminèl sou peyi a. Ayiti cheri l renmen pèp ayisyen l damou an wi. Alelouya gen Bondye nos dirijan son mwah. Pou pini tout grenn ayisyen ki nan peyi a wi. Se ou menm ankò ki mande blan pou antre nan peyi ak 24 mil marines blan ameriken. Ou vini ou ba yo peyi a wi. Ou imilye lame dayiti ki petèt te gen pa ti tò pa l men kòm chèf leta ou pat gen okenn otorite pou te kraze yon enstitisyon non. Men w fè l ou kraze l. Jodi a si n ap viv pwoblèm ensekirite sa a ke n ap viv la ou koupab. Se ou k kraze enstitisyon leta. Se ou menm avèk René Préval tout pouvwa ke yo genyen, tout lajan ke yo genyen, lè san ke yo pat gen yon goud ou ba yo tout prè, tout garanti, tout avantaj pou yo gen kontwòl peyi a. Se ou wi ki ouvè tout fon, tout dwàn nou yo, tout bagay, kraze pwodiksyon nasyonal nou ki fè peyi a ajenou ap mande. Se ou menm Prezidan Aristide. E se ou menm ki premye. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sa a. Donk moun ki dòm ajan, li konn jan trè byen, li konn lè jan wonfle, li konn lè jan pa wonfle. Donk frè ze sè byen eme, ki yès ki pa koupab nan sa nap konnen jounen jodi ya, ke moun ki pa peche ya, li fè premye kout wòch la. Byen vini nan Ayiti peyi spesyal! wè la moun nan nò nou serye eeyy pou jan peyi sa ye non nou gen devèn nan dèyè nou mezanmi mezanmi nou biwo ankò wi non adjee sa vle di se chak jou nap rale plis madichon lage dèyè peyi a oubyen fou nou fou. Atò pou nap monte yon drapo nou san sans poun monte drapo a tèt anba, nou wèl tèt anba nou kitel tèt anba e lap fè plizyè jou tèt anba la. Oh Letènèl papa sa Ayiti fè la peyi sa Desalin fè la eyy non nou spesyal. Nou spesyal epi nou vin travay, nap travay pou le peyi, pou le pèp ayisyen, epi gad drapo peyi a. Sa wap gade la frè se sè byen eme, moun ka pranl kòm de moso twal ki kole, atche la vi sa o. Sa se pou ti bagay ki piti nou. Sa wap gade eme tèt anba la, se de sa li nou. Sa yo wap gade yo met tèt anba la, se tout zansèt ki te batay pou bout tè sa wi. Sa wap gade yo mete tèt anba. Don sou ka pran zansèt ou mete yi tèt anba, kisa ou pap fè? Ou pral di m konsa ou pat wè se t on erè? Gen bagay ou pa sipoze fè erè ladan yo menm. Gen kèk prensip pa sipoze gen erè ladan yo menm paske sa yo se malediksyon yo ye pou peyi a. Donk, si tout fwa ke w nan yon lekòl, epi gen yon evènman, epi w wè kòmsi ma drapo a kase, se degaje w pa kite drapo a rive atè. Depi rive atè w mele. Bagay sa yo se pa bon siy pou yon peyi. Ala traka pou lave kay tè papa. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktatur, la pèl dè zanti. Ayiti demokrasi, la repiblik dè koken. Sèl vòlè yo k ap rete. Ki vivra vera, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco, n ap kwaze nan lòt videyo pita Seteur au revoir babay.